Sa ke nou konsidere kòm yon gwo kafou ki toujou ba yon pwoblèm. Sa fè lontan nou karese lide pou nou te dote kafou sa de yon pwo de sinyalizasyon e an menm tan pou nou te kapab retire polisye yo nan kontenè a pou nou te ka fè yon bagay ki pi desan pou yo avèk twalèt, avèk polisye bagay ki gen yon, avèk yon enèji renouvlab, yon enèji pwòp ki anndan, ki otonòm, limyè yo yo otonòm paske yo gen yon sistèm pwòp a yo menm, yo pa pral gen pwoblèm, yo gen twalèt. Gen dlo yo gen yon gadavi pase se yon plezi jodi an pou m remèt kle sa a komisè la pou l dirije l. Mwen swete ke yo kenbe l pwòp, yo antreteni li pwòp pou l pa gen dega ladan li, pou yo kenbe li paske si ke yon moun ta gen yon bagay, yon bezwen, omwen ta gen yon kote pou l antre, yon kote pou l fè yon bezwen. Dadya la, lè yo nan kontenè a, yo twouve ke l pa bon. Sa fè ke konstriksyon sa a nou fè l avèk blòk 20. Epi tou yo santi yo ke yo alabri alenteryè. Gabriel nou di yo ke mèsi paske se te yon gwo rèv non sèlman kafou sa li kote mesye a, nou genyen kafou batiman an tou ki genyen menm pwojè a ke li kòmanse prèske fini, nou panse ke nan jou kap vini a enjenyè Ji a. Li se jitèk e l ap plede bouke doub pou l kapab eseye fini ane kounye a paske pwojè li ki la a li gen kèk tan li te lè pou l te fini men vi difikilte gen yo 6 7 jiyè depim te kòmanse 6 7 jiyè yo kase tout bagay kraze tout bagay nou rekòmanse nou te oblije bay yon avi nan biwo rekòmanse ankò paske se te chay pa nou ke l te ye e mwen m panse ke nou kapab di yon gran mèsi. e non sèlman a achitèk ki fon bèl travay pou nou e gen jè nou di mèsi paske travay la la nou genyen pou nou mete siyalizasyon sou tèt sa yo pou ki gen logo a avèk oryantasyon ke nou pral fè sou tèt bagay sa yo pou kontinye paske ta sipoze gen tan fèt depi jodi an men tèlman gen difikilte o nivou ensekirite chak enstans pou kòmanse yon bagay ou oblije pa ka vini lè pou nèg yo travay nan. Yo pa ka vini lajounen se yon lòt pwoblèm ankò Kafou a toujou bloke se li menm ki pa men jodi a nou di yo finalman nou di mèsi avèk lapolis ki la kounye a kap al travay mye kontrèman a jan yo te ye nan konn gen la nan chalè kounye a la gen posibilite avèk menm anndan sa pou yo mete yon ti klimatizè sou enèji solè la pou sistèm nan kapab absòbe. Nou vle pwofite de sikonstans lan pou remèsye. e konsèy minisipal Dèlma a te pran inisyativ sa a pou pèmèt nou e aksede a batiman sa a ki pral pèmèt ke e polisye nou yo ki afekte nan antèn Jera Batay fonksyone bokou mye an dò de tèm reponn a misyon ke yo genyen ki se sèvi e pwoteje e popilasyon e nou konsyan ke. Inisyativ sa a, li pli ke louwab. E jan ou sot tande l, e sa koute. E n ap kontinye e bay asistans nou a popilasyon an, paske se pou sa nou la. E konstriksyon sa ou wè a, se nan kad. bon jan rapò ki egziste ant lapolis de Dèlma e konsèy minisipal la ki fò, ki fè ke sa rive posib jodi a. Donk se moman tou pou nou remèsye san ke pa twò long tout manm laprès ki la a e ki te vini kouvri aktivite sa a. Donk n ap swete ke nou kontinye kolabore ak lapolis paske travay n ap fè a. Se yon travay a wo risk li ye. Nou bezwen patisipasyon nou tou pou pèmèt ke nou reponn a misyon nou jan konstitisyon an di l la. Avèk kiyès nou pou fè ankò?